Ey vini bal. Sa w di m ou pa masak ou pa masak la jan? Ou pa fè m grimas sa. Ban m pale avè w. Sa vle di ou fin pran lajan m se pou se pou fè kaka sa yo? Se pou fè kaka sa yo? Ey kanpe la. Se pou fè kaka sa yo? Bon kounya sa fè nou konnen. Pou rele christy Pou di tout sa m di yo Ou wè sa map ou wè kal sa map baw la Menm ago te tiye christy m pa gen pwoblèm m tap toujou baw kal la Ou wè kout pwen sa m pral baw la Se pou kite landjèz Ou rele christy nan bout pwen Menm kote map pale avèw la se la christy di poum vini Se la m se la m se la m envite w pou vini la menm Se la m envite w kanpe la. Map m baw sa Ou kite lang long E wè sam pral wè w la Ou te touche Ou te chita andan lakan m Ou te fèm konnen ke Christie se zanmi w Kanpe la ankò E wè sam pral baw la ankò Se pou tèt Ou fèm konnen ke Ou lajan pase nou Nul Kanpe la ankò E wè sa map baw la Ou kite.